Medam miltinasyonal amerikèn dwe tande nou. N ap mande èd Larisi, Lachin kont entèvansyon militè pou yo toujou kanpe kont yon entèvansyon militè. Nou pa vle entèvansyon militè, n ap preche la souvrènte Dayiti. Nou bezwen koperasyon konstriktiv. Konbyen pla nou pataje konsa jodia? Bon, nou pa rive menm konte, dè santèn, dè santèn de pla epa la nou bay. Nou bay plizyè lòt kote, e la ki se yon ti jan bon dezòd. Ou konprann se la ki piblik tou, nou bay plizyè pla. Sèn ba bezwen pou anpil imaj de bagay sa non. Ti imaj, kounya aprè sa entèvyou wi. Diaspora yo nou tande map pale la map pale m tou ap mande tou Haiti bay la pat konsa grann mwen te konn dim lè moun te bezwen manje nan lari ou t ale yo t annik baw manje men kounya e vin konpran Ariel Henry ou lage pou mouri Ariel ou lage pou mouri enben sam ta di grangou nan vant pa dous fòm pran li Haiti e konsal ye depi 11 an depi de 11 an aprè 2010 map Depi apre 2010 map soufri Jus an 2022 men nou pral nan 2023 Se ling wi pou m pran pou m pran manje mezanmi pèp ayisyen Men eske w te espwa l? Eske w te espwa manje sa yo pap pran li menm? Monchè espwa m te genyen an m pat gen espwa yon gouvènman k ta pral voye Ize polis nasyonal nou an. Prens Legrand mande pou yo pa bòykote lame Dayiti, pou yo mete tout 17 inite nou yo ansanm sou tèren an pou yo netwaye peyi a. Y ap pwomote entèvansyon militè, men nou son pèp, nou gon koutim, nou gon kilti, nou gon istwa a gran H, nou pa vle entèvansyon militè. Paske nou gen frè nou ki al pran tan nan lapolis, ki fè konbyen tan sakrifye tout tan yo ap pran fòmasyon. 17 inite non peyi 17 inite silvouplè me ta lame dayiti menm lè nou pako gon gwo lame ki otantik men militè sa yo kal fòme meksik kal fòme an ekwatè kal fòme yo ka itil peyi yo pouki yo pa vle lame dayiti pran tèren an epi yo bezwen entèvansyon militè non nou pa vle sa nou pwomote souvrènte nasyonal pwoblèm ayiti se pèp ayisyen k pou jerel la jenès. La jeunesse haïtienne, le peuple, la diaspora, nou tout ki pou federe fòs nou ansanm pou nou diskite sou pwoblèm peyi a. Jodi a nou a mayo manman la ee mayo ee ki make fondasyon manman la vi près. Jodi a 25 desanm, fondasyon manman la vi deside pataje manje avèk pèp la, nou kapab di moun ki vle manje avèk nou, paske nou konnen nan peyi a yo politize tout bagay. Ti sa nap fè a nap pataje l bay moun yo, gen kote nou bay li gen lapè ok men gen kote yap plede fè bri pou kraze l poukisa non es 25 desanm nou ka manje avèk tout moun se nan lide sa nou fè Donk e pa rapò avèk fon eske fondasyon sa li menm li resevwa èd onivo de leta ou di mwen eske se kolektivite nou fè antre nou. Ki vin fè nou reyalize si bèl Dye te fè sa. Reyalize sa avèk kolektivite nou. Nou federe fòs nou ansanm. Fondasyon an pran an chaj, li federe avèk nou pa sipò swadizan leta. Paske nou pa gen leta nan peyi. E sa k fè n ap goumen. Sa gon lòt jan l te ka fèt. E plizyè sitwayen k ta renmen ede pèp la jan nou fè l la. Nou menm nou jwenn yon chans jodi a, yo konprann nou, yo chwazi manje avè nou. 1, 2, 3, Fò ti pale nou de fondasyon sa a. Kilè li te Fondasyon sa se yon fondasyon ki la depi 2017 ok avèk mouvman zantray pèp la ki la e gen anpil nèg ki tante antre ladann pou yo fè kapital politik yo, yo pa kanpe sou konstwi peyi ok fondasyon an li menm li chwazi pran endepandans li libète l pou li federe ak jenès la, pèp ayisyen ki vle rekonstwi Ayiti. Se nan lide sa a. Alò, aprè yon tèl de distribisyon nou fè, èske nou pa ka di, ou di mwens èske nou ka di, popilasyon ap ret tann demen si Dye ve Prens Legrand kòm yon lidè nan peyi a? Se pa demen si Dye ve, mwen se lidè nasyon an. Mwen se yon sakrifikatè. M vin bay nanm mwen, vi m pou Ayiti. M pa p mande pou yo ban m respè non, yo dwe m respè. Paske m renmen Ayiti, m renmen Ayiti, m renmen Ayisyen. Yon Ayisyen ki pa konprann batay m ap fè a, se ke li pa renmen Ayiti menm. Jodi a. M fè l nan amonizasyon, nan respè pou pèp mwen a tou lè nivo. Men jodi an, jan m t ap di l toutalè a, n ap lite kontre lè miltinasyonal k ap vin eksplwate peyi djòl, lò, dyaman, boksit anpil lòt minewo. Epi y ap fè manipilasyon nan konsyans piblik, y ap fè estrateji manipilasyon pou yo di y ap vin ede lidè lapidis. Fò m di nou yon bagay, pèp lan. Yo di y ap ede Ayiti, men se kòb Ayiti ankò yo pran pou yo ede Ayiti ankò. Nou manke y ap voye kòb pou fè gè pa pwokirasyon kontr Larisi ann Ikrèn. Dè milya, pafwa 44 milya, pafwa yo bay si, yo bay 50 milya. Yo nan 60 milye a, men yo di yo zanmi nou, yo pa ka ede nou ak souvrènte. An 94, nou wè jan yo kraze lame nou, yo fòse yon gouvèneman kraze lame. 2004, lè yo fin kraze lame an 94, pa pèzwen entèveni, pa gen anyen k fèt, pa gen èd sosyal, pa gen konpous, pa gen inivèsite, pa gen anyen. 2004, yo vini ankò, nan mwen de 20 tan, èske nou wè, pa gen anyen ki fèt. Kisa nou vle nou menm? Nou vle polisye nou yo gen asirans sante, sa se 1. Asirans lojman 2. Asirans nouriti, menm si son wonte nou oblije di 3 asirans sa yo. 4. Ogmantasyon salè, pase yon nèg ki pa gen 4 asirans sa yo, li pral toujou ap lite kont pèp li, li pral toujou ap goumen kont pèp li, yo pral toujou itilize l a zam nan pou yo aji sou feblès sa, sou jan l viktim nan pou detwi pèp la. Nou bezwen polis k ap amonize la pèp li. 17 inite nou genyen gen gen 3 mil, gen gen 4 mil. Se pou yo, se pou moun sa yo, yo ankadre yo davantaj jan m mande kat asirans pou yo a, epi yo bay peyi yo lapè. M ap di yon dènye mesaj, epi pèp ayisyen an, si 300 mil moun mobilize pran lari pou yo pwomote lapè, ak lame dayiti lame dayiti n gen la 17 inite kanpe pou yo di tout kò fè lapè pa gen yon bandi kap goumen avè nou nou pa bezwen entèvansyon militè e lè miltinasyonal amerikèn dwe tande nou nap mande èd lawisi lachin kont entèvansyon militè pou yo toujou kanpe kont yon entèvansyon militè nou pa vle entèvansyon militè nap preche la souvrènte dayiti nou bezwen kowperasyon konstriktiv. Konbyen pla nou pataje konsa jodi a? Bon, nou pa rive menm konte, dè santèn, dè santèn de pla e pa la nou bay. Nou bay plizyè lòt kote, e gen la ki fè yon ti jan bon dezòd. Ou konprann se la ki piblik tou, nou bay plizyè pla. An fèt, an fèt nou pwomote souvrènte nasyonal. Bay Ayiti chans li se pèp ayisyen Medya ayisyen yo, ou konprann, entèlektyèl ayisyen yo, antreprenè ayisyen yo, nou menm tou nou gen antreprenè ki ka deside pou nou, nou menm tou nou gen de pansè k ap panse pou nou. Fò m di w ke Lèzetazini pa ka tande de souprefè, de souprefè ki te la CIA, ki se de kriminèl, ki se de gang, ki ale pou yo pran de desizyon an notre non. Mèsi, mè frè. Nan okazyon fèt Nwèl lan, se nòmal pou manman lavi toujou fè l chak fen dane. Lè m di fen dane, se yon fason espesyal, èske n konprann? Paske ou kapab wè l la, èske n konprann? Gade pou wè. Ok, nou prepare plis ke 400 pla cho pou nou bay moun ki abandone yo, ki moun ki endike sosyete a yo menm yo rejte.